Sak pase a avan tou mwen voye senpati mwen bay tout fanmi pwòch zanmi senatè oubyen ex senatè Yvon Bustrèt alò mwen te pale avèl yon fwa se nan kad yon kesyon dosye imobilye paske li menm tou li gen lè enterese ak kesyon imobilye. Donk mwen te di l ke nou menm nou travay nan mèt imobilye sa ki ta pral fè ke m etabli kontak avè l yon fwa. Men ekoute, sa k rive ex senatè Buscret se yon sitiyasyon ki pa gen non. Se yon krim ki san non. Se yon krim ki fèt pa de bandi san fwa ni lwa. Dayè degre de mechanste a rive a yon pwen tèl. ke non sèlman mesye yo fin tiye 2 moun yo, yo boule yo. Sa vle di n ap atenn lepòk di kanibalism. Sa vle di moun pran plezi nan boule kò moun tou vivan, nan boule moun tou vivan. Mennen èske sa fè onè a sosyete a? Non li pa fè onè. Li pa fè onè ditou paske Lè moun aletranje, lè lòt peyi ap gade bagay sa, se yon sòt de, m pa konnen, y ap redui posibilite pou ke touris vin nan peyi a. Bon, touris pa t janm konn vin deja. Mennen, an n ale sou pwen politik. Eske moun k ap mande eleksyon yo, eske moun. kap mande chanjman konstitsyon yo eske moun ki ap pale de konbat ensekirite yo eske yo wè klima a pwopis pou eseye rezoud pwoblèm sa ap di la eske ou wèl pwopis non li pa pwopis eske nap ka kontinye rete nan menm ensekirite sa. nous avons besoin d'actes concrets et pèmèt ke nou felisite brav polisye sa yo kap fè des efforts ki pèmèt ke yo wè ke lapolis lan ap bouje kò l, sa se a felisite men sepandan enyèm ak sa ki fèt sou ansyen senatè Yvo Busseret, li revòlte konsyans tout moun. Li fè tout moun pè, li fè tout moun santi ke klima ensekirite an kontinye ap pèsiste. Nan sans sa, nou menm nan Nivo Kado, avèk Kabinè Advocatus, nou egzòte Minis Jistis lan, nou egzòte Ariel Henry Pou l pran responsablite l e pou ke yo ka kwape e jan de de zak sa yo, pou ke yo ka trake bandi sa yo, pou ke arete yo, mete yo yon kote pou yo pa annuiye moun ankò. Popilasyon an bezwen ke zak sa yo sispann, popilasyon an bezwen ralon souf, nou menm tou kòm aktè anndan sosyete sivil sa, nou ta renmen yon lè pou nou pa pale de vye zak sa ankò. Vwala. Ok, mèt Amèndomini, apre chak ane, Chak lè bandi fin frape, swa fin asasinen yon moun, fin kidnape yon moun, gen yon refren ki toujou vini. Tout moun di yo revòlte, sa se dènye krim yo ta fè. Men, sa k ap pèdi se deklik la ki fè popilasyon an poko montre vrèman, konkrètman l revòlte, yon soulèvman. Ki sa k fè sa poko rive malgre popilasyon toujou di li revòlte apre chak zak sa yo fin komèt? Pa enkete w, leklatman sosyal e pwòch. Pa enkete w. Wè wap pozem kesyon an la. Wap rete konsa wap wè se popilasyon ki pral la reponn li. Yap obsève, yap swiv, yap tande. Depi w wè lè a rive pou pèp ayisyen leve kanpe pou l di aba dirijan sa yo, aba dirijan manfouben sa yo, aba gouvènman manfouben sa yo, menm mwen menm, menm ou menm na poze tèt nou kesyon kiyès ki pou se popilasyon an ki pran lari. E mwen map di l. Mwen envite nou pran laru. Bagay la rèd. Aktyèlman, 100 dola ameriken se 15 mil goud. M ap repete l. 100 dola ameriken se 15 mil goud. Sa vle di 1000 dola ameriken kounye a se 30 mil dola ayisyen. Sitiyasyon rèd. Se di, ou menm k ap gade m, k ap tande m la a. Ou menm ki pa gen biznis, ou menm ki p ap travay, ou menm ki nan chomaj, ou pral kòmanse resanti sa n ap di yo la. Ou va kòmanse resanti. Lè ke, lè w gen yon ti kòb yo peye w nan travay ou, se di, sa w te, bidjè w te konn fè sou li an, bidjè a ap ensifizan. Li p ap ka pale ak ou lèm. Lekòl chè, valiz timoun chè, kaye, soudye, ti materyèl timoun pou l al lekòl chè. Kisa w ap tann pou w leve kanpe? Mwen kontinye ankouraje w fè l. Paske lè w fè l, se lavi miyò w mande. Lè w fè l, se grangou w bezwen mete fen ansanm avè l. Lè w fè l, se sekirite w mande. Lè w fè l, se ekonomi, se batay pou gouvènman sa a batay pou l desann dola a. Pa rete gade youn lòt. Pran lari a. motive rele aba ariel paske ariel pap itil anyen aktyèman la janm toujou renmen di pa gen sekirite e pa gen travay tout enstitisyon fèmen jistis fèmen moun paka jije moun nan prizon ap mouri moun nan prizon ap malad jistis lan ajenou e nou pa gen peyi nan men aktyèman la nou pa gen sosyete e dirijan yo la ap pawaze je kondann je kondann Nou pa bezwen jou kondann, nou bezwen solisyon. Nou bezwen rezilta, nou bezwen lapè e n bezwen lalong souf. Ok nèt anmède li rapidman sou pwen politik, bagay la parè pa twò klè tou, moun Akò Montana yo, aktè Akò Montana yo deside kanpe tout dyalòg avèk moun Akò 11 Septanm yo, de pli zan pli de vwa kòmanse ap leve tou pou gen lòt akò, de akò sa yo pa de miz ankò, sa w wè nan tout gade match la sa? Monchè gon bagay map gade la m wè gen divizyon wi nan kan grèk la m pa konprann anyen m wè gen divizyon gen divizyon nan kan grèk la men nou menm nou pa pwè chita sou divize e pa e pa sa nap pale men pèmèt mwen adrese m a tout reprezantan akò sa yo m konnen reprezantan akò BSA a akò Montana ap fè yon travay ekstrawòdinè m felisite yo men map di nou sa mesye mesye dam fò n aji yon jan pou listwa pa kondane nou. Paske aktyèman la vous êtes face à l'histoire humm vous êtes face à l'histoire si pa gen yon desizyon seryez e rapid ki pran eklatman sosyal sa ke l santi kap vini an e kont nou l pral ye wi paske lè popilasyon an pran lari lè popilasyon an kòmanse relanmre ti machann chan machann kann machann sigrèt m pa konnen machann zonyon moun ki nan mache relanmri. E ou yap pase pran wi. Yap di w pat fè anyen pou yo wi. Fòk nou eksplike popilasyon an ki sansibilite ki gen la wi. Wi ou santi gen moun ki di yo retire kò yo. Gen moun ki di yo tèl bagay. Men nan Montana, Montana fè bak. Se paske Montana apati yon sèten klèvwayans estime ke pa gen volonte politik vrèman. M pral negosye ansanm avè w, m pral jwe yon match avè w, epi m moute teren an, epi ou menm, menm nan vestyè w poko ye. Epi ou di m w ap vini, w ap vini, w ap vini. Lè 30 minit pase, ou rive nan vestyè e blag ou ap bay pou m. Èske nou menm nou ka rete pèdi tan? Pou popilasyon an pa panse ke n ap kosyone pèt de tan sa, Montana a fè ce qui est de plus sage, li se retire de l'accord. E nou menm nou pa enfleksib, nou pral reflechi pou n konnen si wi ou non pou n retounen sou tab la. Men sepandan, sa Montana met devan, se ke se la tranzisyon de 24 mwa. Se sa ki enpòtan. Se sèl yon tranzisyon la a, enkliyan Ariel Henry. Paske koute, si n ap fè politik, rande mwa foun saj, Ariel Henry se li ki ipè dekriye, men yo pa ka fè anyen san li la tou non. E sa m toujou di l, Ariel Henry est invité à prendre part à cette transition. E nou pa mete pèsonn deyò. Tranzisyon sa a, moun pap deyò, son, yo di w, son akò enklizif. Son konsensis. Tout moun enplike. Menm pi gwo enmi Montana ap ladann. Mwen di fò n met tèt ansanm pou n retire peyi a nan sa l ye la. Mwen di mwen toujou di l, pi gwo pwen se yon nèg vin chita la, vin mete enterè pèsonèl ou de kote, e, e, devan. Fò w wè enterè ti machann yo. Fè yon enterè moun ki nan prizon yo. Fè yon moun ki pa kapab yo. Moun ki lopital. Moun ki pa gen mwayen. Jèn ki pap travay oubyen antre nan gang nan. Se pou li pou al panse. Si w pa panse pou jèn sa. Nan 5, 10 an. Ou pap ka, ou pap ka mache. Ou pap ka mache. Tout kote se zam. Tout kote se bandi. E sèl rekou jèn nan pral gen se zam. Nou pa vle rive la. Mwen toujou di l. Pou ke peyi sa mache, il fo yn desizyon politik e yn desizyon politik sensè. Toujou di l, nèg k ap fè politik, depi nou ap mete enterè n devan, popilasyon ap chiri. E mwen envite popilasyon an, kontinye rete vijilan, kontinye akonpanye moun ki ap travay nan sans yo, ki ap travay pou enterè yo, pou ke yo ka rale yon souf demen. Paske mwen menm mwen vle viv. Mwen menm mwen vle sikile. Mwen menm mwen vle al nan tribinal. Mwen vle plede. Mwen vle mache. Mwen vle ede kliyan m. Mwen vle pèmèt ke kabinè m fonksyone. Mwen vle ede ti malere, ti malèrèz k ap soufri nan prizon yo. Enben, pou sa fèt, Fòk gon desizyon politik ki pral enstore yon tranzisyon e tranzisyon li menm apati yon fèy de wout ki ka pèmèt ke lapè e lòd retounen anndan sosyete a. Ok mèt Anèt, m pa mèt reyaksyon sou moun ki kwè gen nesesite pou k ta gen yon lòt akò ant aktè politik yo. Monchè ban m di w, si gen moun ki gen lòt akò, mwen pa p di w, se se pa yon movèz choz, se pa yon movèz choz, se byen. Dayè gen anpil moun gen te gen akò lari, te gen akò akò m pa konnen. Pou rèz pwoblèm peyi a, te mèt gen 20 akò, anyen pa fèt. Fòk nou chita ansanm, fòk nou reflechi, fòk nou wè kote nou bezwen mennen peyi an pou omwen pèp ayisyen ka nan yon souf.